Anpil traka, anpil kalamite, mwa septanm nan ale, èske menm traka ak kalamite yo ap retounen? Écoutez pour dire bienvenue au mois d'octobre 2021, Byen bonè jounen premye oktòb la, batay eklate anba lavil. Se kiyès gwoup ki t ap goumen men ekoute daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke lapolis t ap pete kout bal avèk nèg krache dife yo. Ebyen ekoute, dans cette bataille, Lèjan ki yo menm anfas je nèf nan ti aglomerasyon sila a, y ap jwe tout kout pokè pou ke yo pa bay nèg sa yo souf. Tande byen wi sa m ap di nou an, yo pa vle bay nèg sa yo souf. Paske jounen jodi a la a, sa k te gen anba lavil la, Jan m toujou di li, anpil koral chante, ou tande bas, ou tande alto, tenò, soprano, tout vwa sa yo t ap jwe nan koral la. Anpil machann ki yo menm te anba lavil la oblije kite byen bonè pou kapab retounen lakay yo paske sitiyasyon an li te vrèman konplike. N ap chache enfo pou ou sou kesyon sila pou n konnen eske genyen viktim nan kad batay sila. Mwen te fè yon apèl e nèg yo fè m plezi epi mesye m ap di nou mèsi anpil. Sa fè m anpil plezi. Nan batay ki te genyen avan yè la se sa? Ant Dèlma 2 avèk kèk baz ki yo menm nan zòn Bèlè la paske lè n di Bèlè ki nan batay se pa sèlman Bèlè paske gen lòt kote ki vin nan batay la tou. Ebyen, yo te pran 4 ti jèn, yo moute avèk yo. Te gon premye fwa yo te pran timoun, yo al avèk yo. Sa a m ta kapab di antre nan lojik de chantaj. Ecoute, vous voyez moi je suis pas méchant comme toi. Ou wè m pran timoun yo, m al avèk yo, m voye w tounen. Men pou 4 ti jèn sa yo yo te pran an, mwen te oblije kouri fè yon emisyon dan la sware pou m di ecoute mesye, silvouplè, libere yo pou mwen. Fè m kado sa a, libere ti jèn yo. Ebyen ekoute, mesye yo fèm plezi, eske se pa pou la premyè fwa m pale nèg yo tande non, anpil fwa m pale yo konn tande, paske se sèl chèn ki toujou di nèg yo tanpri souple, ki toujou met ajenou nan pye nèg yo isi pou yo pa fè yon seri de bagay. Ebyen se 4 jèn la nèg yo libere yo, nèg Robelair yo, donk yo libere ti jèn sa yo, donk yo rejwenn paran yo, men ekoute par peur, par inquiétude, Yo fon ti kite zòn nan pour l'instant. Mesye Mwen mete mo lè men lè nap tande emisyon sa na desann men an. Big up pou nou merci beaucoup. Se pa ke Mwen bat bravo non pou batay la. Mwen pa nan batay. Nou konnen depi gen gè moun ap mouri m pa ladann. Men si nou fon bagay Mwen mande nou yon ti kal konpasyon ebyen nou rann mwen sèvis la. Se a mwen menm pou m di nou. Merci beaucoup antouka batay sa ki genyen la nèg yo pa vle bay ba delma souf menm delma 2 a yo pa vle bay moun yo souf menm menm menm menm afè respire a moun delma 2 pa nan respire em pa konn kilè moun sa yo ap respire nan faz batay sila genyen enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa genyen 2 gwoup ke barbecue te mete deyò e ke nèg sa yo yo menm yo retounen nan batay an signe de revanche. Eyy tèt chaje. Nèg yo pote bouwe nan batay paske nèg sa yo te gentan konn zòn nan byen e ke Jimmy Cherizier mete nèg sa yo deyò e nèg sa yo fè yon retou spèktakilè pou al pote bouwe nan batay la. E ta sanble ke se nèg sa yo, alò parlan de la zòn de Tokyo, e nèg sa yo te okipe, ebyen nèg sa yo fè yon retou, Kote ke, ebyen, moun Dèlma 2 pa ka respire. Nou fè yon kout pye sou Bèlè. Nou prepare anpil dosye. Alò, jounalis, repòtè nou, kameramann nou tou, te ale sou Bèlè. N al chache konnen sa k lakoz batay sila a. On a eu des détails e ann tande sitwayen sa paske li menm. M kwè se vwa otorize belè. Sa son figi trè koni depi ou wèl ou di ah sa se nèg belè. Ann tandel li menm kap bay eksplikasyon kap di kòman nèg sa yo fè antre eske se belè pou kont li ki al antre nan batay la eske se nèg lòt kote yo janm di nou an ki yo menm ap bay pwoblèm ak delma 2 konsa. Salye tout moun oditè oditris yo, tout ayisyen konsekan ki donk atravè le mond e pou jodi a pèsonèlman ke Bèlè leve an stil e sispèk sispèk. Men depi ou pa avan semèn e tout semèn an dizon samdi yo, dimanch yo se katouch kap demare pou de chòw jou bon Dye mete. E answit nou wè lan dimanch swa e dimanch apati de dimanch swa nou wè yon gon machin e swadizan yon blende. lapolis, answit kote pi reyalite pou zòn nan, pou timoun yo kapab al lekòl, se pa la l fè l, li menm se la nan Sanfyèlè l ap fout e desann. La pa bezwen la, la pa bezwen cha blende, la pa bezwen sekirite. La pa t janm te fèmen. Answit, dizon, lè w ap gade byen, gen yon lekòl, gen yon lise anba a, lise Daniel Fiolet. Men la, mètenant la, son va e vyen li ye. Pase sa fè moun yo te pran mezi de prekosyon pa pase la akoz de bal. Lè nèg krache dife yo avèk nèg an bourik yo ap tire, moute, nenpòt moun la ka viktim. Menm si w ap pase nan machin ou ka viktim. Sa fèt a plizyè repriz. Se poutèt sa, machin te sispann pase la. Se pa nou menm ki fè bagay non, machin te sispann pase e nou menm nou pwoteje moun yo tou. Nou te nou pwoteje moun yo tou, nou di moun yo non, pa fè la pase pase lè nèg yo ap tire anba, lè gen gwo ti. tire, lè nou ap tire anba, bal kap antre vant nou. Lè yo moun yo te tande nou, e yo te pwoteje tèt yo, nou pwoteje moun yo tou. Men sak fè wout la debare la, eske se nou menm ki pran inisyativ pou debare wout la oubyen lapolis ki pran inisyativ pou debare wout la? Sèdi, nou menm, nou menm, nou viv konsa. Nou pou lapolis. Nou vle lapolis retabli lòd ak lapè nan tout katye popilè Odèn. Men se lapolis, yon ti gwoup nan lapolis kap fè yon lòt travay li menm li ta toujou renmen, li ta toujou renmen, li ta toujou renmen bagay la ret konsa, yon fason Yo konekte yon ekip bann lòt moun ki ap vann zam, k ap vann bal pou la. Pase, si lapolis met etabli l, li met lòd a disiplin nan plis divizyon egotou, gen se de moun ki p ap fè kòb, gen se de moun ki p ap janm milyonè ankò. Y ap vin pòv jounen jodi a, se twòp mal yo fè nan vi yo. Pase lè w ap gade byen la a, o nivo Bèlè a pou wè jan sitiyasyon sa ye nan nivo Bèlè a. Si moun yo t ap fè yon bagay serye, si Leta ayisyen avèk lapolis te vle mete lapè ak sekirite, e la pou yo ta pase, yo ta desann nan baz kache dife. Men answit ou wè yo pa sou sa. Map mande ki mal Bèlè fè? Èske son pwojè nèg yo ekri sou non Bèlè? Èske son pwojè nèg yo ekri sou non Bèlè pou Bèlè vin eta sa? Nou menm nou di, nou menm nou vle lapè, nou bezwen lapè. Pase se la, si lapolis veye la pou l ta pase pou l desann anba nan ri Doktò Pi, se pa la pou l vin mete monte desann. Kote w plis bezwen se ri Doktò Obri bezwen, se ri Doktò Obri soti, soti devan, devan katedral la. Ok? Li monte dwat, li soti limit Dèlma 2. Se la pou ou mete. pou mete sekirite a. Men, genyen enfòmasyon ki ta fè kwè, e dènyèman la a, te gen yon gwo afwontman ant nèg Bèlè e nèg Dèlma 2 yo, patikilyèman yo te site non e Babekyou. Enfòmasyon sa a ta fè kwè gen moun ki mouri. Èske ou menm ou okouran de moun ki mouri? Yo yo tou yo pap kite kay yo pou zòn nan pase lè yo la e vi moun bèlè plis pwoteje pase lè yo dèyè la babekyou ap tire bal anwo sou moun bèlè vye tounen vye tounen moun konn moun moun konn betiz fout ap gade pou wè e tou dènyèman la an mwad me a e 30 me jou fèt dè me la te kon ti dam ale lakay li li pran yon sèl bal nan kè menm jou a sou menm jou dimanch lan li pran yon sèl bal nan kè se la pou gade depi lè nèg sa yo antre la. Lè yon nèg sa yo antre dèyè a, yo pran dèyè a, yo di yo pran pa nan kont a moun Bèlè, yo pa vin fè gè yo menm. E zòn yo vin pran. Yo pran zòn yo, jis depi lè sa, ou wè gen yon sispann. Lè di, pa pase, pa pase pou ap tande kout zam k ap tire sou moun Bèlè. Yo menm yo pa gen rapò a moun Bèlè vre. Gen bagay pa yo ap regle. Yo nan kont a mèt Babekyo, gen bagay pa yo ap regle avèk sa mèt Babekyo, sa mèt e, kòman rele, Depòte a. Se sa y ap regle yo menm. Yo vin pran zòn yo. Babekyo te fè yo abi, yo te piti lè sa, Babekyo te fè yo abi yo deyò. Yo vin repran fòs yo menm, yo retounen. Ou konn peyi dayiti jan peyi dayiti fonksyone yo vin retounen antre lakay yo yo vin pran zòn yo kay yo dayiti pat gen okenn rapò sa ni de prè ni de lwen avèk moun bèlè se konsa li prèske pat gen. nan nan Russie e san fil kidonk ki e enfòmasyon ke nou ta rive jwenn aprè atak ki te genyen anndan Bèlè enfòmasyon sa fè konnen ke. Nèg Bèlè yo menm, yo pa gen anyen pou yo wè avèk sa ki te pase a. Lè nou di sa ki te pase, sa vle di batay ki te genyen e kote anpil moun tonbe, ki gen plis pase yon dizèn moun ki mouri. Enfòmasyon sa a rive, enfòmasyon sa a jodi a ke nou jwenn sa fè konnen ke se yon gwoup de nèg ke Babekyou te mete deyò. Ebyen nèg sa yo, yo pase yon nonb de tan deyò, y al fin ranfòse yo, yo fin ranfòse yo, ebyen nèg sa yo retounen nan zòn yo, ebyen nèg sa yo kòmanse pete gwo kout bal avèk Babekyou, enfòmasyon an fè kwè ke nèg sa yo di yo pap kite zòn yo pou Babekyou, Babekyou te mete yo deyò, yo menm y ap retounen lakay yo, yo vin batay ansanm avèk Babekyou pou yo kapab rekipere zòn yo. Brèf, ou jwenn eksplikasyon. Ebyen kounye a fò m di nou ke. Nan zòn Dèlma 2 a, kiyès moun ki rete nan zòn sa? Reziye, sanzespwa. Bon, aparaman lè w sanzespwa, w reziye. Men se dè jan blende m ta kapab di. Men w wè moun ki pa soti yo? Hum! Se paske yo pa ka fè ankenn chwa vre ki fè yo toujou rete. Paske bagay la konplike pou moun ki nan Dèlma 2. Nou wè lòt jou lè batay la, konbyen moun m t ap di nou ki mouri? M te gen sèten eksplikasyon sou yon seri de moun ki tonbe, gen moun k ap pran swen nan lopital, ebyen pou kwèlye la a, moun sa yo, anpil nan yo kite Dèlma 2. Mwen pa oblije di ki kote moun sa yo ye pou sekirite moun yo, men ekoute, sitiyasyon an li difisil. E se sa k fè a chak fwa bagay sa yo rive, li revyen a nou menm pou n kritike Leta, pou n di Leta pran responsabilite w. Lejan san two tu pou kontwòl katye, pou kontwòl teritwa. E pi, popilasyon an li menm, se li k ap kreve, se li k ap mouri, se li san l ap koule. Lè l tonbe, pa gen ankenn moun ki pou di yon mo. E jounen jodi a la ankò, anpil moun Dèlma 2 kite kay yo, y al refijye yon kote ann atandan ke sa chanje. Sa va pa chanje antouka paske. Toutotan mesye sa yo pa deside pou kapab obsève yon seselfe, m p ap di pwovizwa non, absoli, ebyen sitiyasyon sa l ap toujou repete. Ki sa k pou fèt? Babekyou, Bèlè, Tokyo, tout mesye sa yo, se yon priz de konsyans ki pou rive sou yo pou lakòz ke nèg sa yo fon poze. Nou te tande dènye emisyon ke Guerrier Henri fè kote ke li afime ke des hommes de 400 mawozo pami yo 7 tonbe depi lè gwo operasyon miskle lapolis te fè a. Men nan kad operasyon sila a m ta kapab di sa se tè mal pase pou les hommes de 400 mawozo, dixit Guerrier Henri. Men Guerrier Henri nan yon lojik m ta kapab di de kritik, Li di ke ekoute pa konprann nou se Bondye les gangs armés ki ap simen la terreur au niveau de la capitale nou pa Bondye e pa konprann dyab ki avèk nou an li la etènèl men ya kelken ki a deside jisteman dentèprete a sa fason la deklarasyon de Guerrier Henri paske Guerrier Henri te site non alò te site an kelke sòt Nèg ki mete bag nan tout dwèt yo kap fè postè yo. Et que fait la personne là? Elle a fait ça. Bal epi tout ti mesye yo santi yo yo yo konfòtab mwen gen nèg chak dwèt yo gen bag ladan yo pou montre ke chak bag sa yo son pwen yo vle di yon bagay ki pwen nan kisa. Nou poko konn kiyès ki fè sa. Sa vle di le fèt ke li poste foto a konsa, sètadi C'est un chien qui parle. Tèt chaje wi la. E pi, on ti tan aprè, la personne a posté cette vidéo. Et là on voit qui. Bref, ann vanse. Gen yon pwoblèm la ki pral sakaje la République. Pral gen pwoblèm gaz pi rèd nan peyi a. Nou wè, n ap achte galon gaz 750 goud. Donk kounye a gen yon ti gaz ki vini. Men, lòt semèn nan, ti gaz ki pral genyen an, ou kapab achte galon an 400 dola. Oubyen 2000 goud. Poukisa m di nou sa? Paske gen anpil gaz k ap pèdi. Gen anpil kamyon gaz y ap sezi nan dènye tan sa yo. E si nou pa kwè m, ann tande voice sa a. Bonjour tout le monde e gon sitiyasyon e trè grav kap evolye la mwen konprann ke sektè a gen anpil pwoblèm e jodi a vin gen lòt bagay ki adisyone Avèk pwoblèm ke nou te genyen yo, ki vin rann, bon, m ka di ke mwen pa wè, mwen pa wè avni an jodi a nan sitiyasyon ke bagay la ap evolye la. E gen yon afè de mesye Waf Jeremi avèk yon lòt gwoup Bwaseri Dayiti k ap pran kamyon gaz. Ok. E nèg yo fè esè a, nèg yo te gen reyisi. Nèg yo twouve jodi a se yon bagay ki ase jidisye. Yo yo pran plizyè kamyon nan mwa k sot pase a la. Yè nèg yo pran yon kamyon. Jodi a la pandan n ap pale a la nèg yo pran nenpòt 2 kamyon bwaseri MD MD Global. Nèg yo pran yon lòt kamyon k pat yo te panse k te chaje k pa chaje. Nèg yo di chofè a al chaje n ap tann ou deyò a. So li vin pa yon sijè de de. Monchè e kamyon paka chaje pou al nan pwovens nèg pa jwenn volim men fò nou gade e envestisman ke nou nap fè yo e kòman kòman konbyen an peril ke envestisman sa yo ye la jodia jodia la yon nèg gen dwa fè tout efòw chaje kantite gaz ou bezwen men si gaz la la paka rive a destinasyon se pèn pèdi e de gon lòt bagay ankò ki tout osi enkyetan nèg la fin pran kamyon an. Li pran gaz la kounya li mande pou achte kamyon nan menl. Mwen menm, mwen fèk sot rele yon dirijan yon konpayi la, yon komèsyal yonn nan konpayi yo, swivi de imèl mwen pral voye bay tout konpayi yo, je tire mes operations dès demain pou ke mwen asire'm ke m pa vin pi mal ke jan m ye a la. Bòn fèt aprèmidi. Nou konprann ke mesye yo santi yo about. Kisa li atò? Lè yo sezi kamyon gaz yo, yo fin vann gaz yo, yo mande aske pou pwopriyetè machin sa yo, kamyon sa yo an kèlke sòt, ebyen pou kapab achte kamyon an nan men moun ki sezi gaz la. Men moun ki sezi kamyon an se pa dè zendividi kòm mwa. Se de jan arme, de jan ki fè pati yon gwoup. Gen anpil enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa, ebyen, les gens du G9, yo ta an kèlke sòt enplike nan kesyon sila. Eske se vre? Eske se pa vre? M ta swete ke Babekyou pote yon ti limyè pou di ke pa gen ankenn moun nan G9 ki nan zafè detounen kamyon gaz. Bon, m pap di detounen, sezi! kamyon gaz. Donk, sa vle di la a, nèg yo kapab kanpe, epi ou pa janm ka jwenn gaz ankò nan peyi a la a. Se sa k ap pase pou kou al ye la a. Ebyen, nou rive nan fen emisyon an la a, n ap di anpil mèsi ak tout moun ki t ap tande. Mèsi spesyal ak mesye sa yo ki fè jès sa a pou nou, paske nou te mande yo fè sa, yo fè sa. E m swete ke.